Magalie toujou panse ke se Jovenel ki sou pouvwa. Menm lè Jovenel te la, te gen yon seri de phtk ki te toujou anfas Magalie. E eksperyans ke m fè ak Magalie Habitant, lè m ap goumen anfas Jovenel, Magalie Habitant ap fè tout sa l kapab pou l kraze batay la nan men nou. Phtk te vle pou yo te leve Magalie lè l ap vin Dèlma 2. pou nèg yo te kenbe l pran kòb la ke l ap pote a epi ya di l sa pou yo te fè avè l. Malgre m te nan goumen anfas Jovenel e tout nèg geto a ka di w sa, lè yo vin pote m plent sa, li te vrèman 11 è 48 m kite lakay mwen m te desann Lasalin pou m t al konn sa k te pase a egzakteman pou m te di e mwen k te pran telefòn mwen k rele Magalie m di Magalie w nan yon rankont nan palè nasyonal men kiyès ki la men kiyès ki la men sa k ap pare kont ou. e moun ki t ap pare l yo, se nan palè yo te ye ak Magali, nou menm nou te anfas. Sèke nou menm ki ap fè goumen peyi an, se avantaj sa a nou genyen sou yon pakèt moun k ap fè batay pou patwon oubyen batay pou yon chèf. Magali toujou gen enmi, e jodi a Magali rantre nan yon batay kote ke Jovnelise pa gen fòs. Son seri de opòtinis ki te bò kot Jovnèl. ki t ap chache byennèt pèsonèl yo, yo te rich. Jodi a, ann pran egzanp klè. Gade kri pèp k ap mande jistis pou Jovenel Moïse, André Magalie. Moun ki t ap mande jistis pou Jovenel reyèlman yo, se de moun ki pa gen vwa, se de moun ki san non. Ou menm, ou t ap pran risk pou Prezidan Jovenel, ou t ap fè sosyal, ou te gen, ou te konn ede moun, yo te renmen w. Men jodi a la, ou pa t byen andoktrine ekip ou a. se ke ou vin jwenn yon ide vandu ok ki te eksplwate kapasite w pou yo rive men mwen di w ke si l te tande mwen Anel Belizaire m di Malalou gen 2 moun ki renmen w nan peyi sa mwen di l kiyès yo ye si l te tande m nou tap prepare kèlkeswa sa k te rive a pou n tal bay leson pou n tal bay egzanp men di fèt ke l pa tande m kiyès ki viktim e li k viktim lè l viktim kisa n ka fè nou menm Mon frère, pa gen choz ke n ka fè, paske li pa tande nou. Men mwen di ak tout sa k rive yo, se yon batay Jovenelis avèk phtk, nou menm Lavalas nou pa ka rantre ladan. Menm lè ke jodi an la, m gen relasyon ke m pataje ak Magalie, men pa bliye ke andeyò de relasyon an nou chak gen ekip pa nou. Mwen gen ekip pam ki se lavalas, li menm li gen ekip pal ki se jovenelis. Mwen menm m jire poum pa bay manti, m pa konn anyen. Lèm te de mwen menm m te pase e lakay Magalie m konnen li te ye, m tal nan rankont a bosal yo, nou tal planifye ok kijan batay pèp la pral kontinye. Se lèm nan rankont ak bosal mwen yo mwen tande bon zanmim ki toujou apresyem, Denel Senton rele m li dim Belizaire sa kap pase konsa nan peyi Artilie sa liye la a li dim son endignasyon sa kap rive la m di misye kisa liye li dim jan yo touye Magalie m di oh frè m di misye Magalie lakay li liye wi menm yo dim nan monchè yo dim pral voye yon video moutre w ke map gade la ki endigne m men kòman m konnen ke madam abitant al nan manifestasyon e jodi an Mara li gen ekip sifizaman sil vle al nan manifestasyon pou ekip li met pyel atè ak Magali si gon kokorat ki gon frekansite l vle fè lap wè Magalie boude la boude mesye an depi de tout divèjans nou konnen nèg gen avèm nan manifestasyon isit an Ayiti nèg kap voye monte konbyen fwa Anel Belizaire met pyel atè apre nèg fè frekans Ou pa kapab paske m gen ekip. Lè nou atè a, nou atè a pou tout koz paske nou nan batay. Lè jodi an ou di m w ap batay, fò w gen yon ekip. Ki sa ki genyen nan yon vi ou vle goumen, ou pa aranje w pou goumen? Sa vle di ke ou ka konprann lè ou genyen ou ekip ou vle fè yon bagay. Gen batay ki jwe game fèt ladann ni vedèt. Ti Magali konnen ke gon pakèt phtk ki te nan touye Jovenel Moïse. E jodi a la ankò ou vin pataje yon relasyon avèk yon nèg ki te toujou anfas. Ok pht kit se jovenelis mwen kanpe mwen di koudeta kit fèt kont jovenel moïse lan sim te nan prizon patap pase konsa paske m tap denonse tout pht kist ki nan koudeta a koudeta fin fèt baw ou wè yo pran ariel henry pou bay jere koudeta a e yo pran josué pierre louis mesye ann serye josué pierre louis te minis li te direktè jeneral li te kowòdonatè e kisa sa Kòm si kot dechaj yo? Kote dechaj yo tonè a? Poukisa fè ke se li menm ankò ke yo pran yo bay fòs? Se paske l gon kòd sanne nan tèt li, yo ka mennen n jan yo vle an. E moun pa yo ke yo mete pou jere koudeta yo. Men si ou menm jodi a wap batay ou gen pozisyon amè sa a, si w pa gen ekip ki pou asire ou ke ou rete vivan kite chita lakay ou, se pou dlo w ap fè. Ou wè mwen menm mwen di sa deja. Depi w wè yo fizye Arnel Belizaire nan geto pou kèlkeswa pri a, pa gon moun yo pap fizye. Paske mwen Arnel Belizaire, m gon manda de moun ki pi mal yo. M gon manda de moun ki pa gen non yo, m poko janm konnen yon jou Arnel Belizaire te pran pozisyon pou te chanje kondisyon de vi l kont enterè moun ki pa gen vwa yo. Men, se li menm ki afiche l anfas yo e l viktim, tande w byen. Kèlkeswa so moun ka repwoche lavalas, lavalas pa janm beke moun pandan lajenou. E Magalie poko janm fè nou anyen anyen dirèkteman ok pou nou ta e pòte vwa pou nou ta di ke e vi lavalas. M tande de twa ti enbesil kap pale kap di Magalie abolotcho bagay. Enbesil yo pa janm konnen ke lè w moun nan yon kan politik Se lè l pral chache manje nan lòt kan politisyen lè sa a labolodje l ap vann konsyans li. Men w konnen jodi a gen yon pakèt enbesil ke nèg yo kite ap pale nan non pèp ki pa menm gen ni li ni ekriti yo panse yo se lidè. Mwen m pa fè batay sa yo. E se poutèt sa ekip mwen an depi nou deyò se nou k lidè. Se nou pèp swiv. Nou pa swiv pèp. Paske se nou menm ki pou dirije batay la e oryante batay la nan direksyon ke nou bezwen an pou libere pèp la. Pèp la pa ka libere peyi a. Se nou ki pou libere pèp la. Pèp la ap akonpanye nou. Paske se nou menm ki pral batay pou li. Men lè nou devan, se nou pèp la swiv. Mwen se sak fè de mwen sa m ye an. Paske leadership pam nan m konstril autour de pèp lan, avèk pèp lan, men m pa mache dèyè pèp pou map kache non. Pèp la se dèyè m li mache, se sak fè l fè chwa de mwen kòm lidè.